Eske Fernando pa fè w pè kòm Guy Wewe? Brother, JM Caseus, kite m di w bro. Johnson Napoléon se prezidan yon kolèj. Genyen 512 kolèj e inivèsite ki akredite nan Florid. Genyen, si gen yon reyinyon de inivèsite, de prezidan inivèsite nan Florid, gen 512 moun k ap ka vini ladan. Nan 512 moun sa yo, Johnson Napoleon ap chita nan lis la. Genyen 2 lòt Ayisyen, 3 lòt Ayisyen ki gen privilèj sa a nan Florid. Sa vle di gen nou 4. E m pa pè youn ladan yo. Johnson Napoleon, brother, pa pè tèt li. Jodson Napoleon ekstrèmman fyè de moun li ye a ki sot nan Kakabèf, ki te abite nan Matisan 1, Rue Prompt-Riel Neptune nimewo 15, ki rive kote l ye a. Jodson Napoleon se yon nèg ki si tèlman fyè de tèt li, li renmen wè lòt jèn gason ap monte. Jodson Napoleon se youn nan premye nèg ki rele Guy Wewe, li di Brother, m si tèlman aplodi w, men lajan m peye w pou fè reklam pou Azur College, Azur High School, Napo Dépôt, Kontinye brother fè travay ou a men ti kòb m ba w pou vwayaje pou w fè travay ou paske sa w ap fè a bon. As a matter of fact semèn sa Johnson Napoleon fèt rele Guy Wewe ankò li Guy Wewe brother m wè w si tèlman bon menn m gen yon radyo stasyon AM 97.4 epi 1000 AM nan West Palm Beach ou ka tcheke l radyo Azur wjbw dot com ke Guy Wewe Brother Manny ou mèt sou viza FM an Ayiti kounya wap sou radyo Azur bò isi a oh by the way Johnson Napoleon posede 6 radyo stasyon 3 AM 3 FM Ozetazini so Johnson Napoleon wè k vin la a kap pale avèk ou a li metel piti poul ka monte avèw okontrè Johnson Napoleon vle pran Fernando. pou l monte l tou. Pou l di Fernando piti, diplomasi ayisyèn nan ap soufri a mò. E m reyalize w konn relasyon entènasyonal byen zanmi m. Vini menn. Menm jan w wè Patrick Moussin ak ba ou espas ou a. Li bay Etzer, Etzer, Etzer, o menm bliye non misye wi. Etzer menm bliye non wi bro. M pale si tèlman tenten jodi a menn. Li bay Etzer posibilite. Johnson Napoleon ap chache. Fernando Toussoun jwenn Fernando tanpri di Fernando vini vini vini vini vini piti sa bon dayè map peye Fernando poul vin fon konferans nan azur kolèj pou nou gratis poun ka wè misye poun manyenl poun pale avèk li konprann so at di end of it Johnson Napoleon son nèg kounye a kap chèche kite legacy misye anfòm ou wè Johnson Napoleon sa li pa dwa janm tounen pòv nan vil ankò. Amwens ke gon, amwens ke kolo, bon, menm si kowonaviris fè 5 an, Johnson pa travay, Johnson pap pòv. Ok? E Johnson sa w wè la a se yon nèg ki se yon etidyan Havard, Johnson se yon nèg ki fini nan Barry University, Johnson etidye Sorbonne, Johnson etidye e, e an Izrayèl. So, relax. Ok? Johnson vin la a, l ap pale fatra avèk nou sou Facebook, paske m reyalize gen yon bann nan nou ki si tèlman basic, E gon liv mwen li ki di ke you need to give pipo chanj at de spid de can aksèp. So sa vle di m vin pale fatra la avèk nou you fason aske pou n ka konprann. But lè m rive nan nan lakou dè gran, m mete on on jòjò amani sout sou mwen, m mete on yougo bòs sout sou mwen, diskisyon yo p gran tou. Ok? So pa vin poze m ti kesyon elemantè sa yo, eske Johnson pè e kouman l rele zanmi an. You know, it it's it's fun. Petèt m ta byen renmen konnen ke m mennen e e Fernando Lachin avè m. M pa kwè misye janm al Lachin. M ta byen renmen konnen nan 112 peyi plis ke m vizite yo, m mennen a misye paske m ta renmen konnen misye adapte sa l li nan liv yo avèk reyalite peyi yo. I would love to. But listen guys, pa gen konpetisyon. Gen sèlman nèg k ap. Dayè, antreprenarya se yon lang li ye. Lè nou rive anndan tèt nou, nou tou le de ap pale antreprenè, listen, pa gen konpetisyon. By the way, Guy Wewe pa gen anyen avèk patnè a. Sa Guy Wewe di a se yon bagay nòmal. Guy Wewe di ke. kifè Fernando genyen 12 mil moun kap gadel rezon an se paske nou son nou bann nou ayisyen nou pako menm rive nan kindègadenn dè peyi vwa poun ta rive nan filo ok so sa vle dir ke nou nou nou son pèp basic enfòmasyon ke E Fernando ap bay yo, se enfòmasyon ke cnn ap bay la kounya, pou ki rezon m bezwen al tande yon nèg kap pale de coronavirus pandan se tan m gen cnn la? Pou ki rezon m al chita, KitKat cheri ou la? I love you! Pou ki rezon m bezwen al chita al gade e e be e e pandan m an Frans BMTV ap bay enfòmasyon sou coronavirus epi pou m ap gade yon nèg 17 mil moun chita ap gade l? Pèsonèlman m chita m ap tande misye m di ok. Kisa m aprann la menm jodi a? M fè inèdtan, m di kèt e m prefere m ta pran plezi m anba kouman rele patnè Kanada a John e pase misye eh misye ta aprann mwen ke papa m te konn fouye tif Plaisance, misye aprann mwen ke m te gen vè nan vant mwen omwen m aprann yon bagay nan misye. But sa map di a se ke John e mwen menm pa aprann paske m vwayaje anpil pa gen map di John e Fernando pa gen anyen misye di ke m pa vreman pat konnen men gon bann nan nou se premye fwa nap tande l gon lot bagay anko ki enpotan pou w konprann fenet lavi a sou misye kounye la sa vle di lè lot vakabon an di kouman vakabon franse a ki te di le genie n'a qu'un siècle se Voltaire ebyen siècle la gen dwa se yon jou l ye. Syèk la gen dwa se de mwa. Syèk la gen dwa se san tan l ye. So, pou le moman, e, e, m te poze menm kesyon sa a tou Jesi, lafrènya, kilès Fènando ye? Men se yon jèn Ayisyen ki etidye diplomasi, ki te nan INAGE aparamman, m mande èd Lozama sou li, ke, e, ki, ke mesye Patrik Moussinyak nan Radyo Karayib pran l kòm yon nouvo pwoteje l kounyela a, e misye li menm li bon tou. Misye bon. So misye misye konn sa lap pale yo e gen anpil jèn ayisyen kap swiv li kounya. Ok so at the end of it m pare kwè ke Guy Wewe te di anyen mal eksepte fenèt lavi a sou sou patnè a kounyela e patnè a li menm kounyela lap avanse. So sa m swete m swete menm jan kounya nap leve misye nou tout se Fernando Fernando Fernando Fernando Fernando Demen si rele m pa tande se nou kounya kap vin di Fernando se vòlè oh wi se avan yè la manmanl te konn ap bwè dlo nan kwabosal la kounya kilès li panse l ye paske depi ayisyen an wè yon lòt frè ayisyen nwa monte premye djòb nou kounya se pou n desann li ok so m ankouraje nou m ankouraje nou pou nou menm pou nou bouste l. Kontinye fè l gen plis moun. Li te gen 17 moun la fwa dènye a, l gen 23 mil moun yè swa. An nou fè l gen 40. An nou fè l bat Shishi. An nou fè l bat lòt moun. Epi an nou kòmanse pwomote l. An nou di l brother tande mye mou, se pou, se pou se. Lè nou dekouvri yon atik sou The Economist, lè nou dekouvri yon atik sou Forbes Magazine ke nou panse misye pa t wè, ke misye kapab e itilize l pou l fè emisyon l lan pi bon, an nou share atik sa a avèk li, voye l ba li, fè misye gen atik yo pou nou pwomote l. Men nou menm nan m wè k ap vin dan vè pase kèlke ane de sla, men nou menm nan k ap rele m vòlè kounye a, k ap rele m chat mawon, k ap rele m tout non an, se nou menm ki te konn ap leve m, O Senyè, gade yon nèg k ap ban nou enfòmasyon sou edikasyon, bann etidyan Sendomeng yo, m rive Sendomeng, se nou k pran m sou tèt, pote m, m sonje gen yon nèg menm ki pran swè nan fwon mwen pou l pase, Mita, ou sonje? On nèg pran swè nan fon m pou l pase nan fontenn li. Kounye a se menm nèg sa yo k ap rele m vòlè, k ap rele m masisi, k ap rele m mwen rep timoun sèzan, k ap sesi, k ap o wi, pa, se pyè w te gen nan vant ou, se sesi ou se sela. Rann mwen yon sèvis. Menm jan n ap leve Fernando kounyela a, se pou n kontinye leve l. Nou gen yon bann nan nou, nou dwe priye pou li. Gen yon bann nan nou ki dwe pataje atik avèk misye. Gen yon bann nan nou ki dwe rele misye di l bro tande m byen ou anfòm brother, relax. Pa vin mete goumen Guy Wewe avèk Fernando. Guy Wewe pa gen anyen ak misye. Guy Wewe te sou senpleman di yon bagay. M ap ret tann nou bann Ayisyen. M ap make anpe nan nou pou m di se pa menm ou menm sa ki t ap pale tenten an ki te di ke Fernando se the best la, pi bon, pi gwo diplomat Ayisyen janm gen. Ou pran bullshit mesye. Nèg sa k ap vwayaje tout kote epi n ap vin di m nèg sa. Non, listen, m konprann lè nou renmen moun nou renmen l vre. Men lè n vle touye l nou vle touye l tou. Ok? So relax.